An Doud, si w netwaye yon chanm ke w nan abitye dòmi se rete w rete avèm poutèt sa? Men Widney se nan chanm nan w dòmi tou? Kote sa li la pou n ap fè kont pou li a? Jimmy, Wè chak maten Widney leve li pa fè okenn travay restavèk li Doud ki pou fè tout travay depi l fin benyen se chita tann Jimmy, tann Sandra, tann Manno chak jou menm bagay la? Talè, Mwen menm ki fè w pa tann Manno ou menm? Ah bon. Anmyy lè w te bezwen rive sèm. Ebyen ou pap jwenn mwen non franchman ou pap jwenn mwen. Anmyy ok medam bay bay sa vag ok. Witney ann antre anndan m pral ede w fè travay. Sou wè sa jimmy m pap netwaye anyen non m pap netwaye anyen. Cheri ann kite sa ok ann kite sa. Bonswa madam Bonswa Kès ki zanmi Alex la? Zanmi Alex? Se sam mande w wi Wi se mwen E ou menm kès ou ye? Mwen menm m se Antonine, fanm ki avè l kounye a. Kòman m te ka di sa? Manman pitit li. O! Sa w di m la a? Kyès mwen la a, Evangeliste? Wi Alex, se mwen wi. Kòman w ye? Ebyen fèm swat sa se mapel la. Wi wal jwenn papa pitit ou a bwat sekrè w tripotay lang long ou an. Alex ou konn manmanw se nan bouch wap pale tande wap pete piwo ke mou yow la epi ou paka fè mway bon bay bouch ou van ok paske m pa konprann sa wap di a la wap pale ak Jess pale avèl men korije sa wap di. Plizyè fwa m wè Alex soti li pran direksyon sa. Donk m te deside rantre pou m vin gade kisa l vin chache la. Bon ban m di w, w wè mwen menm, mwen se lokatè mesye a. Se kòb kay li l te vin chache la. Lokatè? An bon! Se kay pitit gason m nan? Se kay sa Alex pa t vle montre m nan? Non. O! M pa konprann ou. M twouve w Trè malelve wi. Femen bouch ou madanm. M pat pale avè w deja? M pa di w se mèt kay k ap antre nan kay? Mèt kay? M pa konprann. Koman mèt kay la? Mwen pral rele Alex. Koman w pral rele Alex la? Bon kounye Alex soti la kounye w pral rele l? Ou wè l san sans? Ou wè l ensanse? Men w pa k rantre la konsa. Ou pa k rantre la konsa non. Men mwen je Suzu bezwen. Alex. M konnen w pa gen bèl lè avè m wi. E w gen rezon. Paske se mwen ki pat konn fouye bouch mwen nan bagay w. Men Alex, wa sonje ke m pa janm konn bay manti. Tout sa m konn pale se verite. E m pa janm konn ba w manti ni m pa konn bay Stacy manti. Jess, poukisa tout literati sa yo? Dim sa wap dim nan non. Bon Alex m pap fè le tour du pot. M vin la pou m di w ke Stacy ansent e se pou ou l ansent Alex. Gade Jess. Sa son kote w grate tande. Ou wè figi m sanble figi moun pou pase nan betiz. Hein! Kòman ou pase w nan betiz la Alex? M te di Stacy pou l di w sa wi. Se li k pat chwazi di w sa mwen m pa konn anyen. Antouka Alex ou te ka sispèk kèk bagay ki t ap pase se te jis sa se pa anyen ankò. Kounya li voye w, li fè bouch ou. Ou ka pase sou Alex pa vre? Ou ka bon sou Alex? Chichh. Se pa sa Alex. Stacy just dim koman ou reyaji sou dosye a, mwen menm mwen di Stacy map vini pou m ka di w sa m konnen. Kale, tem di w yon bagay. M antre nan lakou a. M pa antre anndan lakay ou. Epitou m pat di w kiyès mwen ye deja. M konn madanm Alex la wi. M konn madanm li an ki swadizan ansent pou li a. Ooh. Enben w konn gwo dosye? Enben ok. Rele madanm Alex la, rele Alex di l se Antonine ki di. Bagay serye w di la? Tale banm di w bagay. Alex ou pran pou moun serye? Alex ka vin la Li gwòs ou Li gwòs moun lakay ou Si w gen pitit li ka rive gwòs pitit ou Kòm m konnen l pa konn pran granmoun li gendwa pa pran Men pitit ou l ap gwòs li M gen pitit menm wi Men pitit mwen an se yon ti jèn fi l ye M pa kwè l t ap janm al nan annafè avèk mesye sa Madanm te m pale w byen Wè Alex Si w ta gen menm yon ti sipson ke l ta gen yon zye pou pitit ou a, fò w ta mennen yon ankèt. Paske w konn sa l pral fè pitit ou a? L ap gwòs li. Lè l fini l ap di l pou l pran mennaj li bay kòm papa pitit li gwòs la. Epi, l ap bay yon sòm kòb. an echanj de silans li. Ki pawòl moun fou sa dam sa vin di nan lakou m nan la hein? Ki pawòl moun fou sa w vin di nan lakou m nan la? Antouka, m te byen vizite kay la wi. M sezi pou nouvèl sa wi. Ou wè, apati de jodi a, Alex p ap janm met pye l nan lakou isit ankò jiskaske fèm kay la bout. Oh! Fèm kay bout? Ou bliye talè w sot di m kesyon lajan w sot bay Alex? Ou genlè bliye? Wi e sam te di. Antony pa ansent vre non. Li ta sipoze nan moman poul akouche la wi. Antouka Alex ou pa ka dil pa ansent vre paske ou pat mennenl lopital ou konn sa doktè di nan bagay. Humm pa gen anyen map fè pou tifi sa ni ak tifi sa. M fini avèl. Mwen pa ka di anyen nan bagay sa non. Paske mwen menm sa ki pi enpòtan pou mwen nan sa n ap pale a, se pitit Stesy a. Ou konn sa? Pitit la se pou ou l ye Alex, mwen vin di w pou w okipe pitit la pou w pran pitit la. Epi tou Alex, si w te sou men w, ou t ap deja wè tout bagay. Ti kach kach ki te gen yo, se te sa, se pa t anyen ankò. Ou pa konprann? Bon. Mèsi anpil wi Jess. Apre sa ou pa tap di mwen ankò? Pepito Alex m sonje m tap pale avè w nan telefòn m te di w Stacy ap fè kè w kontan. Mwen m panse lè l ba w nouvèl sa se kè w ki tap kontan. Anben ok. Mèsi anpil Jess. E kounya m la ou mèt ale paske prezans ou la fè kay la lou. Antouka m prale wi. M pral di Stacy m ale sèlman. Enben, wè si w bay Alex lajan an, se ou menm ki konnen. Paske m pale w deja. Madanm pa fè sòt ou kontak lespri m tande. M lwe kay nan men w. Ban m di w. Okontrè, m gentan fin pale avè w deja, mwen gen pou m pase pran kle a. N a wè lè sa. M pral kot madanm nan wi. M pral kot madanm nan. O M te byen bezwen l tou. M pral kote l paske m gen yon kont pou m rann ansanm avèk yo lòtbò a. Epi tou, ou konn sa k pase, ou pa bezwen vin fè m pè, oke? E lwen m lwen w ka nan men mesye a. A E oke madanm. Mèsi bokou, m fin pale ansanm avè w, n a wè, tande, pou kle kay la. Li pral fèm paka jwenn anyen. M pap abandone non. Map regle l. Bon. Map di bebe a pa pou mwen. Men m ta byen renmen l pou mwen vre wi. Men fanm tèlman paka fin fè sa konfyans nèt. Map swiv toujou. M pral mete kèk ti may pou mwen. Wè. Se sa m pral fè wi. M pral met may. Mwen ki vin nan lakou a la ki mete m cho tankou yon vè lanp. Oh! Kisa w di m la a? M tande l di m se madanm ou l ye, li ansent pou ou a, anpil vye koze. Li menm di m ou pa bon moun. Ki pawòl moun fou w ap pale a dam fou sa a? Tèt li pa dwat non. M pa wè l fou non mwen menm. M pa wè l fou. Kijan l fè konn kay la? M pa konnen. Ta sanble se pandan w ap vin la a epi li swiv ou, nan li tann ou fè sa ou fin sòti, epi kounye a li menm li kouri l antre nan lakou a la, li vin mete m cho. Konsa menm? Wi, li menm di m l ap mete m deyò. M pral klase manzè. Pa enkyete w. Enben ok, mèsi pou apèl la. M pral jere sa. Enben ok, dakò. O! Kamo Antonin? Monchè Jimmy son pwoblèm kay m gen la men m bezwen peye men met kay la ap metem cho baz. Se ou, gade gon sere misye ap fè men baz kòb sa yo se kòb ou sipoze gentan sanble epi kan kay la bout pou peyel wi men. Monchè se pa erè m pa tap fè erè sa men kòb kay la te la men yon moun ki mandem pretel m pretel li bon lè poul remèt mwen l la lap virem tounen men e mèt kay la ap metem cho baz. Yo frèm, m pa wè sam ta diw la m pa wè sam ta fè pou ou. Ou pa eseye tcheke kèk lòt zanmi? Monchè, ki sa w panse menm si w ta mande Whitney prete w yon sòm nan kòb li gen la a? Petèt li ka poko bezwen l. M t ap ba li l aprè. A, baz, m p ap kapab. Si tout fwa w ka pale ansanm avèk Whitney, si l dakò ou bon. Men mwen menm pou responsabilite sa a, m p ap kapab. Epi, kòman ou fè konnen Whitney gen yon kòb la a? Chè map raple m se li ki te di m sa a. M di ok, ben e map pale ansanm, m pral pale ansanm avèk li, depi l dakò lap banm nouvèl ba ou ok. Ok patnè m mèsi. Ok tanm mwen la. Mwen al rele vagabon an. Alo Antony, e ou m ta pral rele la wi. Di m sa w ap di m nan non. M gen news pou ou wi. Men, kòman w ap fè al kay dam nan w al pale tenten konsa sou mwen? Ah, m gentan konprann tout bagay. Bon m wè manzè e fanm ou l ye map di stesy sa tande. Sa wap dim la? M pa konprann anyen nan sa wap dim nan la non. Humm anben ok men sa m tap di w la map voye adrès lopital la pou w pa sms vin gad figi ti gason lan jodi a menm kounye a la menm map tann ou. Sensèman m pa konprann anyen nan sa w ap di m nan la. M pa kwè w, m pa kwè w. Hum hum. Kòm ou te di m pa t ansent, ou menm ou mèt vini a je w, w ap wè tout bagay. Men m ap voye tout enfòmasyon pou ou kounye a. Enben ok. M ap vini. Anben ok, m ap tann ou. Hum hum. Wè la a? M preske bon. Jodi a fòk tout bagay pase trè byen. M konnen Alex ap soti, l ap poukont li nan kay la. M ap annik parèt m pike l, m fout touye l jodi a, mwen Antonin. Britney sa w ap fè konsa? Kote kòb ou gen la pou w ap mache di moun ou gen kòb la? Mwen menm? Kòb? Epi ki moun m di m gen kòb? De ki kòb w ap pale la? Epa e manno mwen k vin deyò a la, Oh wi yap mete chou pou kob kay. Janm wè lala yo preske metel deyò wi. Oh bon kite melem. Kot sam gen la m pral prete moun nan. An e sa fel ta plede mache la e entansyon sal te gen e sal te bezwen di nou. M pa konnen men antouka nou paka kouri dil ke nou pa gen kob lan la non. Kisa w vle m dil. Fok nou kreye yon mwayen pou nou pou nou dil sa. Sa w konnen nap dil. Nap dil ke wal mete kob la nan bank. Epi ou poko ka al pranl paske pyès yo ekspire. Bon Jimmy ou gen sinyati sou li tou? Cheri bagay sa se nou menm ki konnenl mwen nou pa konnenl. Ebyen ok, al dil sa, fè kòmsi mtap pretel li. Epi tou al pran Ines mavel mwen ma soti al salyel ma dil sa. Ebyen ok dakò, e kote Dood? Dood al achte wi lap vini talè. Ebyen ok, banm al pale avèk misye. Dakò.